E chak fwa nou fè sa, nou wè kote l mennen n, se nan yon katastwòf. Poutan li di, o wi kounye la nou bezwen lòt ti bobo ankò, nou bezwen lòt bòspent ankò, nou bezwen chak moun pou yo efikas nan wòl yo. Si komisè gouvènman Miragwàn nan se yon moun ki dinamik e l ap goumen pou zòn li an, pou malfra, vagabon, bandi pa anvayi l, nou felisite l. Se pou yo kenbe enèji sa a, li pozitif. Fòk moun nan vil la, moun nan zòn yo akonpanye l pou sa fèt. Paske nou menm n ap plenyen nan Pòtoprens lan. Komisè gouvènman k gen la l pa janm pale de bandi. Alòske Pòtoprens se kapital bandi li ye jounen jodi a nan lemond antye. Nou pa konn poukisa. Si gon komisè gouvènman tankou komisè gouvènman Okay la kap fè travay sa a, oubyen gon lòt komisè gouvènman tou Pòdepè kap travay men nan lamen ak lapolis pou kwape bandi, wi, se pou yo ankouraje yo. Men, pa gen oken kote ki di yon komisè gouvènman gen dwa pou l avèk men l pou l touye yon moun paske moun nan se yon bandi. Li pa gen dwa sa. Nou menm, nan Radyo Kiskeya, nou pap apiye pozisyon sa a. S on pozisyon de fasite, s on pozisyon tèt cho, on pozisyon emosyonèl de revanch. W ap regrèt li demen. Paske w pa ka, nou pa gen pèn de mò. E menm si te gen pèn de mò pou moun k ap viv Ozetazini yo k ap bat bravo pou sa komisè gouvènman an fè nan Miragwàn nan, nan eta ki gen pèn de mò yo, al gade kòman y aplike l. Epa yon moun, epa nenpòt otorite kannik rete ki pou yon zam li touye yon moun. Moun nan, y ap pase l devan lajistis, yo di l kondane a pèn de mò, gen tout pwosedi ki ankadre pou yo egzekite l. Donk, pèn de mò la, li ankadre. Donk, nou menm nou pa gen pèn de mò. Moun nan, toutotan l pa jije, malgre ou gen dwa bare l ak tout zam, tout bagay pou arete l, men se toujou prezime l ye, malerezman, e sa, li se yon prezime. Li son prezime asasen, yon prezime bandi, paske se la jistis ki pou deklare ke or de tout dout moun sa se bandi, se asasen li ye. A mwen konprann an flagran deli sa son lot bagay. Men menm la, komisè gouvènman pa gen anyen, li pa, komisè gouvènman pa gen pou l touche moun nan. Se pa paske nou nan sitiyasyon difisil pou n apiye jan de sitiyasyon sa yo. Se de deriv yo ye. N ap regrèt yo. E se lè fanmi pa nou pran ladann. Lè ke nou dakò pou nenpòt moun gen dwa touye nenpòt ki moun paske yo di moun nan se bandi, epi yon jou pwòp fanmi pa nou pral viktim de sa, swa sou aparans li, deli de fasyès, e swa yon moun ki pa vle wè l ki denonse l, epi pa gen okenn pwoteksyon de jistis ki ap pèmèt moun nan jistifye tèt li, ebyen dè sa n ap vin kriye. Non, nou pase nan sa deja, nou pa ka retounen ladann. O non ke ka nou pa bezwen kòm akout. Nou pa bezwen bòs pent, nou pa bezwen ti bobo. Nou bezwen yon komisè gouvènman ki gen entegrite, ki gen anpil enèji, ki gen volonte pou l akonpanye lapolis pou yo pouswiv san pitye tout moun ki vin bay pwoblèm nan zòn nan. Donk gen anpil moun k ap kritike Fondasyon Je Klere poutèt pozisyon l pran. M twouve se yon pozisyon nòmal Fondasyon Je Klere pran. Fodasyon Je Klere di l santi li choke lè l ap gade vedeyo egzekisyon dèyè do lalwa komisè gouvènman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin fè sou yon prezime bandi. Nan yon entèvyou li bay Radyo Kiskeya, direktris egzekitif FJKL la, Madam Marie Yolène Gilles, mande minis lajistis nan pou l revoke epi pou arete komisè gouvènman Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin paske pakè a pa kapab tounen yon kote li ap asasinen moun sou pretèks lap konbat bandi sou pozisyon anpil moun ki di yo apiye komisè gouvènman paske lap konbat bandi madam Marie Yolène Gilles di se dwa yo bon li di paske se yon sosyete demokrasi ou konnen lè lèn pa dakò ak sa. Sosyete demokratik nan pa vle di ke moun yo gen dwa di sa yo vle, paske gen lalwa nan peyi a, se nan yon repiblik nou ye, gen konstitisyon, se pou yo respekte lalwa. E selon direktris FJKL la, yo menm, yo asime pozisyon yo, yo kwè, yo pa kwè nan yon sosyete anarchik, dezòd. kote se moun kap fè sa yo vle e se mal ki pou vin jere mal, selon defansez dwa moun nan ki te pale konsa nan mikwo n. N ap tande Madam Marie Yolène Gilles ki se direktris pwogram nan Fondasyon Je Klere ki t ap reponn kesyon Laurie Lugent. Fondasyon Je Klere santi l choke lè l pran konesans de yon videyo ki poste sou rezo sosyo e ki vin viral ki relate yon sèn degzekisyon ekstrajidisyè ke komisè gouvènman bò kote tribinal premyè enstans Miragwàn nan, Mèt Jean Ernest Muscadin fè kont yon moun ki rele Elvin Sen Jak alyas Zo pwason. Komisè gouvènman an san okenn fòm de pwosè e li repwoche viktim nan di fèt ke li se manm gwoup gang Vilaj de Dye e li menm entime l lòd pou l di dènye mo a paran ni avan ke tout moun ap asiste ke li egzekite l fwadman. Donk se pou sa nou ekri minis jistis la on lèt paske se yo menm ki gen arevwa a Parquet. dosye yo pou nou di yo, le 23 mas 2022, te gen yon afè ki te enplike yon fèmye leta ayisyen avèk direktè depatmantal DGI ak dwann nan, Bienvenu Pierre Richard, gen yon nome Cambronne sou moun, ok se yon klèb, e yon eskonbrit pete antre yo, la pou la, komisè Muscadin rale zam ni, li tire klèk la, lè l tire l li abandone l pou mò, se moun ki kouri pran klèk la, yo kouri lopital ansanm avè li nan zòn Fondèblan, ki bay mesye sa lavi, zak sa li. te pase an prezans Merès komin Petite Rivière de Nip la e ki rele Serès Kadè alyas Tatoun e Bienvenu Pierre Richard li menm se yon moun nou konsidere tankou yon temwen ki ta kapab temwaye de kesyon sa a bò kote otorite nan ministè lajistis yo. Tout moun konnen l e le dwa a la vi son dwa ki inivèsèl sètadi pèsonn moun pa gen dwa retire dwa moun pou yo viv nou konprann trè mal yon komisè gouvènman se pa atribisyon n sa pou l ap retire lavi moun pou l ap egzekite moun e solèman. Alòske gen kongrè Nasyonzini te fè nan da 27 pou rive 7 out 1990 ki menm esplike ki wòl, ki jan yon ajan de lòd kapab li menm pou li aji nan diyite, nan respè metye sa. Se pou sa ke nou menm nou atire atansyon Minis Jistis. Jistis la pou kesyon sa yo. Nan yon kontèks kote peyi a manke de asasina, mèt, kidnaping, ka de vyòl k ap fèt toupatou, sou pretèks pou konbat le grand banditisme, nou pa kapab aksepte pou yo transfòme pakè yo an des repères d'assassins. Se pou sa, Fondasyon Je Klere mande minis jistis la pou l pran tout dispozisyon pou yo revoke komisè Muscadin, pou yo transfere dosye l bay otorite lajistis. analiz yo epi te pou yo dedomaje fanmi viktim nan. Menm si ta gen pèn de mò nan yon peyi, se lajistis ki pou di moun sa gen pou l mouri. Se pa yon komisè gouvènman ki pou pran yon moun, li arete li, non sèlman l fin arete l, li fin gen kontwòl li epi pou l pran l pou l rale zam ni pou l egzekite l somèman. Sa pa kapab kontinye nan yon sosyete. Kote nou di nap batay pou eta de dwa. Madame Gilles, menm jan an ou wè kòman videyo a li te viral sou rezo sosyo, m panse tou ou wè divès reyaksyon ki genyen sou twal lan pa rapò avèk pozisyon F. Jikayèl ki li menm mande pou revoke epi transfere dosye CG Muscadin devan lajistis. jistis. Reyaksyon sou twal la se ke moun yo ki santi yo about avèk fenomèn ensekirite a, gang ki pa sispann teworize popilasyon an, e gen anpil moun ki reyaji ki di e ke yo menm yo dakò, men konsa tou gen lòt ki di non jan w di l lan, jan FJKL di l lan, li son ekzekisyon somè, donk son ekzekisyon ki fèt dèyè do lalwa. Kòman w konprann divès reyaksyon sa yo e kòman w konprann moun yo yo menm yo konprann pozisyon FJKL jodi a? jodi a. MJKL se yon òganizasyon de defans de dwa imen ki fè pati de sosyete sivil la. Nou pran responsabilite nou pou listwa va jije nou. Yon sosyete pa kapab lage nan le banditisme. Pakè a li pa kapab tounen de repère d'assassins. Yon komisè gouvènman li gen misyon li gen wòl li. Li arete, fòl pran moun yo pou l voye yo nan kabinè des. Sè w pou yo enstwi. Donk si chak bèl moun ki pase kòm enkoni yo rive pou yo pran yo, yo egzekite yo konsa. Si chak komisè gouvènman nan jiridiksyon li ap egzekite moun konsa, sosyete a ap tounen yon sosyete danarchi kote se lemal k ap geri lemal. Nou kwè ke jodi a fòk enpinite kaba andedan sosyete a. Fòk lajistis la pran responsabilite l, kanta pou komisè Muscadin k ap touye moun kou kritikrik kritikrak, fòk li sanksyone. Se menm jan an si Clerc la te mouri, yo t ap di se ton gang ke yo te tiye, alòske Clerc pa la. Donk nou menm nou kwè se aplikasyon de la lwa, se la lwa, se lajis. jistis ki pou ranfòse, ni yo te gen dwa di nenpòt sa, yo ka emèt nenpòt opinyon ke yo vle, se nan demokrasi nou ye, nou pa ka anpeche yo, men nou pran responsabilite nou antan k'òganizasyon de defanns dè dwa imen pou nou denonse yon egzkisyon somè ke yon komisè gouvèneman fè. Poukisa nou mande sanksyon an, sè ke nou nan yon sitiyasyon ekstrèmman prewokipant, ekstrèmman difisil. kote lòdre piblik li menase pa de gang zame, pa de bandi, pa de delenkan, e genyen anpil moun k ap chache solisyon, k ap chache wè kijan pou fè fas a sitiyasyon sa a. a bandi kap kidnape moun kap vyole moun etc e pwoblèm sa yo poze deja a limanite e solisyon yo la donk gen moun tankou komisè Muscadin E ki panse fòk nou ta ranplase leta ke n gen la a pa yon leta vwayou. Sètadi a yon leta vwayou ye, se yon leta kote ofisyèl leta yo pa respekte dwa moun, yo pa respekte lalwa, yo pa respekte lè règ, donk yo fè a lè giz. Oubyen yo transfòme lòd piblik an yon òd piblik asasen. Sètadi kote ofisyèl leta yo rete yo olye ke y ap soumèt yo a lalwa ebyen se yo menm k ap vyole lalwa, se yo menm ki ap vyole lèdwa dèzendividi. E nou menm nou di non. Nou pa dakò pou yo transfòme leta a an en eta vwayou, nou di non a en òd piblik asasen, se pa lasolisyon a pwopoze a sitiyasyon densekirite jeneralize ki gen nan peyi a, fòk remèd la pa pi mal ke maladi a. Jan blan an di l la, Two wrong don't make a right. Ou pa kapab korije yon mal pa yon mal, ou pa gen pou mande pèp ayisyen an chwazi ant bandi e bandi legal. Donk, lè Komisè Muscadin gon bann sivil ame avèl ou pa konn kotel jwenn zam yo ou pa konn kotel jwenn minisyon ou pa konn kotel jwenn kòb poul okipe twoup li yo ou pa konn kòmanl peye yo ebyen li pa ni plis ni lòt kon bandi legal e sa lap fè a osi e petèt pli danjre Kisa bandi yo ap fè a, leta a pa ka transfòme tèt li an on eta delenkan, an on eta bandi. Ok. E nou di non, nou pa dakò. Blan an ta ka di w make the case legally pou montre ke ki dispozisyon ki entèdi ou ki pou la pèn kapital, donk la pèn de mò, E, Èske nou pati de trete ou de konvansyon entènasyonal ki entèdi tòti e lapèn de mò? Si wi, ki sa enstriman jiridik sa yo ye, Mèt Nadistin? Non sèlman, depi 1979, Ayiti pa pratike lapèn de mò. Non sèlman nou pa pratike lapèn de mò, nou siyen konvansyon entènasyonal kont la tòti, Nou siyen angajman, nou pran de zangajman entènasyono pou nou pratike le pwosè ekitab, otreman di, nou angaje nou pou ke dan le mentyen de lòd piblik, pou nou swiv de règle, Obligatwa! Ke tout moun fèt pou respekte, an matyè de jistis, an matyè de sekirite, an matyè ekonomik, an matyè de libète. E yonn nan règ yo, sè ke sè la prezonpsyon dinosans. Kèlkeswa sa ou ka repwoche yon moun, Siw aretel se poul jije avèk des garanti judiciaire juskaske yon tribunal rekonèt kel koupab. Donk donk l'execution extra judiciaire se pa la peine de mort. Fok nou pa fè tèt nou illusion. La peine de mort se lè gon tribunal, se lè gon lwa ki prevwa sanksyon sa nan yon peyi. gen yon tribinal ki jije moun nan e ki pwononse pèn sa a kont li e yo egzekite pèn nan. An Ayiti, nou aboli lapèn de mò an tout matyè, ke se swa an matyè politik ou an matyè de dwa komen, okenn tribinal pa kapab kondane yon moun a lapèn de mò. Menm si te gen pèn de mò an Ayiti, yon komisè gouvènman pa t ap ka egzekite ki manm de la kominote entènasyonal e ki angaje l pou yon leta demokratik, angaje l pou respekte lè règ di pwosè ekitab, pou pa genyen egzekisyon ekstrajidisyè lakay li, e sitou si egzekisyon sa yo ap fèt pa dè ofisyèl de leta. Avan w avanse mèt Madistin, kisa nou repwoche komisè gouvènman an Ernst Mathurin? Ernst Muscadin. Ernst Muscadin, padon. Nou repwoche l. On komisè gouvènman, li gen on atri, li gen des atribisyon. Ki sa atribisyon komisè gouvènman ye? Li defini pa la lwa. Rechèche les crimes et les délits. Idantifye les auteurs. Mennen yo nan tribinal. Pou yo jije, pou tribinal apresye sa yo repwoche yo. Yon komisè gouvènman pa kapab arete yon moun, li metrize l, li di misye di dènye mo w ak fanmi w epi l deside sou vi l. il la l'exécuter Donc, ou pas capable, le droit à la vie, c'est le premier et le plus fondamental des droits. Et c'est un droit en toutes circonstances, même en période de guerre, on l'État fait pour le respecter. Donc, le monsieur fait ça, il viole le droit à la vie e li komèt on krim, on komisè gouvènman pa o desi de la lwa, on majistra komèt on krim, la lwa di ki jan pou yo pouswiv li. E nou di, kom minis jistis la, lè on bagay konsa pase, devwa ou se revoke komisè a e voye l lajistis.